Mezanmi mezanmi mezanmi bonjou bonswa m pa konnen kilè nou pral tande m men m lage sa konsa bonjou bonswa mon chè e se yon plèzi pou mwen avèk nou sou chanèl sa paske zen an près e bagay la konplike Ou ka konprann, se ou menm ki pou chèche pèsonalite w, se ou menm ki pou fè moun respekte w, men hey! Bagay la dwòl timoun. E nou konn sa k pral pase la? Kite m di nou. Monchè nou pral pale de yon gwo tonton gason nan peyi Dayiti, men. e li pa t met afè l opwòp. Ou wè sa m di w la? M panse ke se sa k fè jodi a, ebyen, se konsa bagay la, ebyen, li rive sou li. Ebyen, tonton sa a nou pral pale w la, li rele ansyen prezidan repiblik la ki se Joseph Michel Martelly. Ebyen, konsa tou nou gen yon lòt ti detay sou yon bagay ki rive nan lakou Chili. Ebyen, nou pral ba w ti detay sou li tou. Eyy men kite n di w eyy pandan nap pote detay sa nap pote zen sa yo ba ou nap mande w pou abòne kounya a chanèl la si w poko fè sa ebyen wap moute sou youtube ebyen wap tape zam la ZAMLA epi wap make info INFO dèyè l ebyen wap klike sou sabòne oubyen abòne a epi w aktive ti klòch notifikasyon an konsa ebyen wap prè ebyen pou fè pati fanmi an epi pou ka jwenn tout dènye notifikasyon yo ebyen kite n di w jan n te di w li deja an n retounen nan kesyon an se pou nou di w ke ebyen anpil anpil òganizasyon anpil pati pati politik ebyen Yo trete Mesye Joseph Michel Martelly, ansyen prezidan peyi Dayiti a, yon persona non grata ebyen nan Repiblik Dominikèn kote jou ki te 14 la yè ebyen misye ta pral jwe ebyen se nan yon kafe misye ta pral jwe a yo rele l Hard Rock Cafe ebyen misye ta pral jwe nan Santo Domingo ebyen M pa bezwen di w be ap se ap pete ebyen nan mouda ansyen prezidan an kote ke ebyen tout gwoup sa yo nan repiblik dominikèn ebyen yo te mete tèt yo ansanm e kòmsi son petisyon yo t ap siyen pou yo te di ke ebyen n ap deklare jenòm sa a n ap deklare nonm sa yo rele Joseph Michel Martelly a ebyen persona non grata. Ebyen nou konn sa sa vle di, sa vle di son moun ki yo ta e moun pa ta sipoze pou kole kò avèk li, son moun moun pa ta sipoze antre nan relasyon avèk li, moun pa ta sipoze gen dyalòg avèk li, moun pa ta sipoze konprann ap viv prèl paske ebyen se yon pèsonaj nou ta kapab di yo deklare li yon pèsonaj endezirab, ebyen piske misye son nèg Ebyen, yo di an rezon de krim li komèt e nan kesyon kòripsyon jan nèg sa ye, yo di li li se yon mizojini, ki se moun ki rayi fanm, ou konprann, ki gen hèn kont fanm, ebyen nèg sa yo deklare l persona non grata ebyen an Repiblik Dominikèn. Mezanmi timoun bagay la cho, bagay la pwès wi, bagay la anpil janm te di nou an, sa vle di ke yon nèg ki se souvan yo di ki se premye sitwayen vil la oubyen premye sitwayen ki nan yon peyi epi Pou on group de moun e jan nou dil la ou konprann ebyen yo oze yo nan minit sa a bon m pap di oze sa vle di yo ka gen anpil rezon e ke pou yo menm yo di sa paske yo vini avèk agiman ki fè ebyen yo deklare jenom sa a ebyen persona non grata ebyen tande sa yo di yo di ebyen ebyen deklarasyon sa a. ebyen yo asire l sa yo di a, yo di paske mesye Michel Martelly olye pou li ta vin la nan yon kafe ebyen pou l ta vin fè espektak deprave kòm li te konn ap fè deja yo, pou l ta vin fè stupid la, pou l ta vin fè mizojin ebyen misye ta sipoze sou yon ban, ban yo rele ban dèzakize ebyen nan nan lakou penal entènasyonal pou l ap reponn kesyon ebyen pou fwod ke l fè ebyen pou kòripsyon pou yon seri de bagay ki pase anndan peyi a mezanmi ooh avan nou kontinye kite n di w nou retounen ankò pou n di w ebyen si w poko abòne a chanèl la fè sa kounya la paske ebyen. E sou chanèl sa wap ka jwenn anpil enfòmasyon e chak fwa ki li enpòtan pou nou pote enfòmasyon yo pou ou ebyen nap debake an gran jan pou nou vin pote enfòmasyon pou ou ou wè sa n diw la ebyen Ebyen jan nou diw li deja, ebyen se yon bann òganizasyon pati politik, yon gwoup moun ebyen an Repiblik Dominikèn ebyen ki chwazi ebyen pou yo te fè kominike sa a, pou yo te fè nòt sa a, ebyen pou yo deklare avèk ansyen prezidan an ebyen ke li se yon persona non grata. Yo te ajoute, wè, yo te ajoute ke krim li yo kont limanite, paske se, yo di prezidan an fè krim kont limanite, ou konprann, li komèt kont lidè sosyal, kont moun ki nan politik, kont lidè politik, pandan manda li a, e se tout bagay sa yo, yo t ap eksplike Ou pran nan kominike a ak moun ki komèt li komèt anpil bagay nan peyi a, jodi a li mete kò l avèk yon ekip moun sa vle di ekip akolik li yo ebyen pou yo kontinye pèsekite moun nan peyi a. Ebyen yo menm di, yo menm deklare nan kominike sa ke li mete yon diktatè la yo rele Jovenel Moise ebyen ki ap kraze peyi a, k ap fè komèt yon pakèt detay anndan peyi sa a, ebyen se sa Mesye dam yo nan lakou Repiblik Dominikèn ebyen yo deklare yo di ke ebyen pou pakèt mechanste avèk enjistis nèg sa yo komèt nan peyi a ebyen yo ta dwe Wè yo di pou pakèt pou pakèt enjistis avèk detay nèg sa yo komèt anndan peyi a ebyen yo ta dwe sou ban pou y ap reponn kesyon lajistis e sitou nan lakou e tribinal kriminèl entènasyonal. Sa vle di yo jije nèg sa yo dè kriminèl notwa. Hey bagay la grav wi, bagay la grav. Ebyen dokiman sa a, yo di ke kominike sa a oubyen dokiman sa a ki sòti a, ebyen li siyen pa pati politik travayè kominis ki se PCT ki nan peyi Repiblik Dominikèn nan, ki se Mouvman Popilè Dominiken. E gen Mouvman Popilè Dominiken tou ki siyen. Genyen feminis nan Cibao, genyen Fena Trono, e pou n site sa yo, ebyen ki siyen nan mitan, epi gen nan mitan lòt moun yo anpil anpil kèk lòt moun toujou ki siyen nòt sa, ebyen pou yo te deklare avèk ansyen prezidan Michel Martelly ke ansyen chantè e ansyen prezidan epi chantè nan peyi Dayiti ke li se yon pèsòn endezirab nan sosyete a jan yo pwononse l la. Ebyen, jan n di w li a, yo te konsidere ke Mateli te rive sou pouvwa a akoz fwod elektoral. Wè m tout bagay yo antre nan nòt la mezanmi. Mezanmi, yo di nou mete kaye nou opwòp nou pa vle, sa vle di menm vwazen an ou pran n li wè anba nou, sa vle di nou gen yon vye kilòt chire sou nou, yon vye kilòt euh, fouk fann sou nou, se sa k fè ou konprann tout moun ap wè anba nou e nou pa janm vle ranje koze nou, chak lè nou vin dirije peyi sa a nou toujou ap fè betiz fè sotiz nan mitan peyi a e sa k fè jodi a men sa vwazen an di men sa vwazen an deklare men kote ou konprann men men men men men men kòman yo trete w. Ebyen jodi a m panse ke ni ou menm, ni Jovenel, ni lòt pil lòt ekip yo, nou sipoze pran konsyans pou nou ranje koze nou, ebyen demen ebyen sa k rive zòt la pou l pa rive nou tou. Ebyen yo menm di se nan eleksyon fwod ke yo te pran pouvwa a, wè Ebyen nan konplisite avèk Etazini ak OEA, ebyen swadizan ke yo di yo fè 3 mwa nap kont yon vòt, yon ti vòt nou fè 3 mwa nap konte l, bann sanwont nou pa wont, ebyen nou fè 3 mwa nap kont yon ti vòt, ebyen ou menm ou te an senkyèm pozisyon, ebyen ou ta sipoze pase nan eleksyon an dezyèm pozisyon, ebyen nan konplisite Etazini ak OEA, ebyen. yo mete w an premye pozisyon yo ba w dirije peyi a, ebyen jodi a yo deklare ke ou menm ou se yon pèsòn endezirab nan sosyete a, nan mond lan, ebyen ou ta sipoze sou sou sou ban akize nan tribinal kriminèl entènasyonal pou y ap jije w. Men kote bagay la rive, men kote bagay la rive monchè. Mwen menm malgre map fè di video sa sa fèm sa fèm sa fè dlo anvi soti nan jem paskem son ayisyen tou konprann pou dominiken konprann ap deklare w antan ke ayisyen ou se pèsòn endezirab nan sosyete a sa vle di lè yo di w endezirab ou tankou yon mouch a vè wi ou pi rèd ke yon mouch a vè menm humm atoulèka mwen menm m santi bagay la fèm mal E m konnen l ap fè anpil Ayisyen parèy mwen mal, paske se Ayisyen y ap kritike, se Ayisyen yo wè yo wè mal, se Ayisyen w konprann k ap fè bagay sal nan sosyete a, enben ki fè ke anpil lòt peyi konprann gade nou mal yo anba nou, enben jodi a m vin di w moute kilòt la sou ou, si se slip ou genyen moute l, enben pou moun sispann wè anba bouda nou gen kras kaka ladan l, enben konsa enben y a sispann pale nou mal. Hum! Atoulèka, e sa m ap di nou, moun ki potko, jan m di l deja, ebyen, ou menm ou gen yon bagay ou ka fè wi frè m. Ou gen yon bagay ou ka fè. Ou wè sa m di w la? Ou gen yon bagay ou ka fè wi sè m. Ou gen yon bagay ou dwe fè. Lè w fin gade videyo sa a, pa bliye kite yon, bay yon like. Ebyen pataje l, pataje l, pataje l wi. Ou ka pataje l bay zanmi, fanmi ou, bay tout moun. Pou nou mèyè pran konsyans de eta nou paske e sa k rive zòt la pou l pa rive nou wè ebyen konsa e n ap goumen pou peyi sa gon lòt figi pou moun sispann pale nou mal sispann pale peyi a mal ok se te zanmi w frè w Seba ki t avèk ou n ap rewè ankò pa twò lontan nan videyo tchaw tchaw.